Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bonn semen nan notre kompanyi e pa bliye ke nou nan denye semen mwa me. Lòske ou nan dènyè semèn mwa me, gen yon bagay ki toujou vini nan tèt ou se la fête des mères. Se le dènye dimanch du mwa de me. Ebyen, m pap parèt ipokrit pou m di Bonne fête des mères, paske sinon sa ap fè konprann ke se chak ane nou sonje medam yo, men ekoute medam mwa, kòm se yon okazyon tout afè spesyal, men mwen m toujou ap panse avè nou. Vandredi nan Tabar, ebyen moun sa yo jwenn liberasyon yo, se lapolis ki libere yo. Plizyè ajan pami yo swat yo menm yo blese mòtèlman plizyè manm gwoup Vitelòm nan. Sa vle di nèg yo pete bal sou nèg Vitelòm yo, nan echanj de tir, genyen kèlke sòlda daprè enfòmasyon yo ki yo menm ta pèdi lavi yo epi nèg yo rekipere yon machin. plak SE, sètadi Sèvis de Leta. Genyen Moïse Derisca ki jwenn lanmò li nan echanj kout bal. A bon! Talè. Avan m ba nou enfòmasyon sila, ban m fè yon ti kòmantè sou koze Vitelòm nan. Se jou si papa ak Vitelòm yo fè anpil kidnapin wi. Konprann? Blòk sa, depi w ap pase nan blòk sa, fèt atansyon. Paske gen anpil malfini nan blòk Tòsèl la, nan blòk Taba a. Nèg yo pap jwe. Don nèg yo bezwen lajan, nèg yo bezwen fonksyone aparaman, paske gon lè k pral rive, w ap sezi wè, p ap gen kidnaping, p ap gen batay ant gang ak gang, sa vle di tout bagay pral nan plas yo. Donk, gon moun sispèk ki ka manipile tout sa w wè k ap fèt nan lasosyete, paske. Nou pral rive yon lè pou n di, eleksyon ap fèt, nou pral fè kanpay, epi apre eleksyon, menm lòbèy la, maten an m gen yon zanmi m, misye se yon bon grenn, epi misye rele m, sou apèl videyo, misye di, a papa, m bay nèg yo peyi yo wi frè m, Santo Domingo m ye la, an atandan, sa vle di, Li pap rete. Misye pral fon transit epi l ale nan lòt peyi. Konbyen Ayisyen k ap kite peyi a konsa chak jou? Nou konprann? Sa vle di, kondisyon yo pa reyini. Men depi ou wè y ap rive nan moman pou yo reyini, tout nèg ap fè tou sa yo kapab pou fè yo reyini. Brèf, genyen Moise Derisca ki jwenn lanmò li nan echanj kout bal ak lapolis. Humm. Epi gen 3 arestasyon ki fèt. Pami yo, Jean Ronel Augustin ak 2 lòt moun. Alò, mesye sa yo te nan mawon. Aprè yo te fin sezi zam. Epi bat jij Agnol Fréjuste. Se te nan dat lendi 16 me 2022 a. Sa pase dimanch 29 me a dan la matine dan la komin de Sodo. Nan zòn yo rele Goyavie. Nou sonje m te ba nou dosye sila, m te di nou ke mwen jij sa a, nèg yo frape a, ebyen nèg sa yo gade, yo mèt al antre nan matris manman yo, m t ap pran yo kanmenm. Ebyen, yo kòmanse met men sou nèg sa yo paske m pa ka konprann pou yon nèg, men se yon jij wi, yon jij wi, bon w pa ta dwe di jij la fout non, kòman an Ayiti kòmsi tout bagay parèt banal, Nèg pa respekte moun. Ebyen antouka mesye, yo kòmanse pran nèg yo. Mwen menm m swete ke kòm si tout nèg ki te nan bagay sa nèt pou yo arete tout pou bay nèg sa yon leson paske fòk ou konnen menm lè se bandi ou ye ebyen gen moun fòk ou respekte yo. Ok! Yèswa! Tout laplèn te an alèrt. Paske mesye 400 mawozo yo te di y ap vin fete fèt dè mè nan anpil zòn. Te gen anpil kouri nan plèn nan. Men ekoute, fò n di ke nou vin rive yon kote, kote ke chen an pase lòd. Pou ke machin pa pase nan yon seri de zòn, e tout zòn te sèke. Depi se zòn ki gen je nèf ladan l. Tout zòn sa yo te sèke paske, swit ak anons nèg 400 mawozo yo, oubyen enfòmasyon ki vini jwenn nèg yo pou di ke, ebyen, nèg 400 yo sou wout pou yo atake, ebyen, Chen an li menm te fèmen tout zòn, epi kòmanse fè fouy, pa kite machin antre, pa kite machin sòti. Sitou nan zòn nan But Bwaye an. Kote nan premye pote boure an se te la ki te sib nèg yo. Ebyen, chen an li menm pran nouvèl ke genyen de twa nèg ki toujou ap fè rantre sòti ak zam sou yo nan zòn nan But Bwaye a. Ebyen, fòn di ke te gen yon veritab operasyon fouy nan zòn si la. Se sak fè, m ta kapab di te genyen tout ti bwi sa yo. Tout vakam sa yo o nivo de plèn nan hier soir. Ok. Bon euh m rive nan yon moman jisteman pou m kapab di euh manman m renmen l anpil. M rive nan yon moman pou m di euh madanm mwen mwen renmen l anpil. M rive nan yon moman pou m di euh tout moun manman yo pa la. Mwen renmen nou anpil e chache yon moun nou kapab retransmèt lanmou sa nou te gen pou manman nou. Pa egzanp, si on a un enfant, on peut transmettre cet amour ke ou te gen pou manman w ak pitit ou a, ak yon frè w, ak yon pwòch ou. E certaines fois quand l'idée de la tristesse revient dans la tête, wap kapab vit repouse li paske tankou jan chante a di yon moso manman se yon moso ki chè mwen fè m ta kapab di anpil ta fè des emisyon men gen de bagay ki toujou frape m quand je regarde les femmes en pleurs quand je regarde les enfants en pleurs sa ma toujou petrifye paske wè fanm fanm se yon moun ki trè sensible. On dit souvent que la femme elle est plus proche de l'humanité que l'homme. Sa vle di, anpil fwa ou jwenn jenerozite lakay fi. Paske si yon fi rive nan yon moman kòm si l wè moun ap soufri, sa ap fè l mal. Se sa k fè yo di w ke la femme li vrèman enpòtant. Enpòtant nan sans ke pa egzanp si w gen yon pitit fi ou gen yon pitit gason, se pou m pale de manman yo wi. Paske se moun sa yo ki vin manman. Ebyen, èske w konnen pitit fi a, li ka fè manje lakay li, li sere yon ti manje anba kako l, li travèse raje, li pote manje a ba ou? Men pitit gason an, se pa pou m kritike yo non. Si l ap viv byen, l kapab sonje paran l. Èske n konprann? Men konsa tou gen pitit gason ki m ta kapab di jwe wòl li pi byen ke yon pitit fi. Kounya la. Map bay big up ak tout fi ki ta kapab gon pye chape li fon timoun epi li pa echwe li bay vil yon lot oryantasyon epi li reyisi fanm sa son solda m sonje mwen te gon fi m byen avèk li li te ansent. l ap fè filo, l al lekòl la, li fè pitit li, li kontinye al lekòl timoun nan nan men l, lè rekreyasyon l chita l ap bay timoun li tete, li mande pèmisyon. Èske w konnen fanm sa jounen jodi a se yon fanm ki nan yon ki vin yon kadr nan administrasyon piblik lan? Li pati l al Kanada, l al Etazini jan l vle. Si timoun sa l te fin fè a epi l te di toutè fini, medam, nou kapab. Sofke nou nan yon move peyi, yon peyi. ki pa ofri nou anyen. Men, nou kapab pozitive. M panse ke se mo dankourajman fò m te ba nou li paske m konnen ke nou vrèman stoyik. Men, anpil fwa ou bezwen yon moun ki pou di w ke ou se yon moun ki kapab ale lwen, ou gen anpil kouraj. Pa dekouraje medam. Kounya la. Bonjour. Koman e? Evolye a menm nou ta evolye, men peyizan pa ka evolye. Ok. Ki kote nou soti la? Mwen m sot twazyèm bèl fontèn. Twazyèm bèl fontèn. Ki kote ou prale? M prale, m prale lavil men m ap pwolonje rive nan siko. Donk tout wout sa a apye w ap fè l? Non, lè nou rive o kou de wout, dimisyon n ap pran moso wout. Ok, nou wè ou pote ti panye machandiz ou, sa k ladan la a? Bon, nou pote poul, nou pote ze, nou pote paske edikasyon, si w pa gen jan pou fè edikasyon timoun. Si w pa rete a panye sa w pap ka fè edikasyon. Paske nou pa ka voye demen si Dye vle pou yal piye moun lavi l, nou menm nap fè li yon jan demen si Dye vle pou yo ka konnen kisa nou te kite pou yo. E konbyen tan w fè wout sa pa jou? Bon Nou fè l nan 2 fwa nan semèn nan. 2 fwa nan semèn nan. E men wout la difisil hein a pye nou monte. Ou ta renmen fè l men depi dat ou tande depi depi ki dat peyi dayiti dekouvri men zòn sa poko dekouvri paske wout poko rive la. Tout kòb kap vin nan peyi a li poko rive nan zòn lòt bò dibè sa e lòt bò dibè mwen m sòti bèlfotèn m sou komin keskòf men komin pam nan se kwadèboukè. Moun ki depite yo pa janm vin la vin wè nou. Yo toujou vini lè yo pral pran pouvra yo renmen vini lè yo pral pran pouvra depi yo fin pran pouvra yo mete yon yo mete moute machin pafime yo ou pap janm kontra depite sa yo ankò paske mwen menm. Si m ta genyen pou m ta vini avon depite, m pa t ap pase nan wout lòt bò non, e la pou m pase avè l pou l wè mizè m konn pase. Ok, ok. Nou gen lekòl nan zòn nan, nou gen. Wi, nou gen lekòl, paske lekòl ki rive twazyèm Bèlfotèn nan, e pa bò isit la m ye non. Twazyèm Bèlfotèn nan gen yon lekòl frè ki rive timoun yo nan twazyèm segondè. Yo rive, men yo poko jwenn klas pou yo rive nan filo. Se lavil nou voye al pran enfòmasyon. Lè nou voye al pran enfòmasyon, gen yon ki pèdi wi. Mhm. Lè yo rive, si yo koute konsèy ou, mhm. y ap tounen vin jwenn. Si yo pa koute konsèy ou, yo antre nan tout sa ki pa sa. Paske edikasyon te ba yo lakay ou a, yo va jwenn lè yo rive anba. Nou gen lopital si nou malad pou nou ale? Bon, nou gen yon sant de sante. Men nou gou ou kote kèk moun pran swen di krabo sou zòn kwadèboukè men zòn bò isit la m poko wè pa gen sant de sante. Si yon moun malad la li nan difikilte pou l jwenn swen. Bon la pou pil tan fò yo pote yo konn pote l sou kad desann la pou yo pran swen pou yo janbe pou y ale pou y ale keskòf ka pou rive petyovil epi pou rive lopital jeneral. E pou kesyon dlo a nou pa gen pwoblèm dlo? Bon nou gen pwoblèm dlo paske dlo nou yo pa kapte Se dlo rivyè nou genyen men yo pa kapte. Yo pa kapte. Tankou lòt bò a kote nou pase a gon ti sous depi tan nap moute li poko janm ka kapte. Dlo sa yo pa kapte. Donk nou wè pa egzanp konbe ou mande pou ti poul sa yo? Bon ti poul lo bon m te gen m te ka vann yo. Menm gwo ti etidyan li renmen li renmen li ta ale nan dwa li pa bon non men pitit mwen li sou dezyèm ane li di m pran pou lo lakay transfòme yo pou tèt jaden ya retounen avè yo lòt semèn m pap vann kòk yo li pral avè yo ya prale pou yo repwodui ankò epi ya tounen avè yo lòt semèn mal a piti mal a gwo. Donk nou fè jaden, anpil jaden. Pou nou fouti bagay mezi nou kapap. Sa nou plante konsa? Mwen menm nan zòn pa m nan m plante pwa, mayi, poum de tè, lòt bagay. Men bò isit la e pistach, woli, pitimi men tout tè yo rete atè pa gen mwayen pou moun fin fè tout nèt nèt. Segon mesaj wap voye pou otorite yo pa rapò a eta wout la, jan nap viv bò isi a se kisa li ye? Bon, mesaj m ta renmen voye ba yo, se pa chita pou w ap di konsa yo ap fè, yo ap fè. Fò yo vin wè sa yo ap fè a, lè yo bezwen pase yon mesaj, fò yo vini nan zòn nan pou yo wè, pou yo wè nesesite moun yo, epi lè yo ale pou yo ka travay sou sa pou yo fè. Epi otorite yo tou, e pa chita lavil, lè yo fin pran pouvra, pou yo rete, malgre mwen m t al vote pou yo wè m a pye. Pou yo pa pran m, pou yo pa gade m kòm konsidere, pou yo pa konsidere m kòm moun. Nan fwa k sot pase a, pitit 2000, pitit mwen m t ale, m t ale nan yon eleksyon, m fè 4 jou m mandate, m kouche atè. Pou jouk jounen jodi yo pa bay pitit mwen yon sirèt, men pitit mwen sou dezyèm ane, e fakilte a li pa jwenn, m al nan leta paske m pa gen moun dèyè m. Li pa jwenn, li pran lòt ti metye sou kote, men si m pa t konn rete a pa nye m nan. M pa t ap ka jwenn kapasite a. Epi m mande Bondye, lè m wè bagay la rèd, m di Bondye pou m rete l, li pou m de pitit. M pa pran okenn lòt pwotèj, men Bondye pou Bondye fè m fè edikasyon yo avè sa m kapab la. Mwen mande pou otorite yo mache pou timoun ka pran swen, paske moun oblije ap fè anpil pitit, paske yo pa jwenn yon moun pale avè yo. Anben si y ap mache, y ap jwenn lòt moun pale avè yo, y ap pran konsi, y ap konnen ki sa pou yo fè. Epi timoun sa yo pa pral lavil, lè yo rive lavil pou yo tounen pral fouye moun ankò. E timoun ki sot lòt peyi, yo pa pran konsi, lè yo rive lavil. Yo pa pwoteje yo, yo kite yo nan savann ki fè yo menm ankò ka pral fouye moun al bay moun ki te lekòl lavil la kounye a. Doktè y ap kouri, depite y ap kouri, majistra ap kouri, tout moun viktim paske yo pa t pran swen lè yo te wè peyizan nan mòn nan yo pa t pran swen. Si yo te voye pran depi a labaz, yo pa ta pral fouye moun, ni touye moun, ni ansasine moun. Konbyen timoun ou gen? M gen 2 pitit. Se ki jan yo rele? Mwen menm se Marie Fenelis. Lay mwen m gen 52 zan. Timoun do menm y ap avanse. M pa t fè yo twò bonè paske m te anvi fè edikasyon. M te fè a 32 zan paske m te renmen rive men m pa t gen nivo lekòl pou m te rive pi lwen. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.